Salut les amoureux et salut chaque coeur chaque âme qui ap chercher l'amour qui ap chercher âme sœur qui ap chercher yon partenaire et eh bien Video sa se pou ou. Oubyen ki gen yon patenè ki vle evalye l, ki vle vrèman asire ke yo gen kle an men pou avanse, video sa se pou ou. Non pa m se Lefab Sonsule. Kesyon ke n pral debat anndan video sa se, Eske m ka rankontre ak sè m nan sou entènèt? Eske m ka rankontre ak sè mwen sou entènèt? Bèl kesyon sa non wè. Ebyen sonje modòd lan se kòmante anba videyo sa poze kesyon tankou gen kesyon ke n pral reponn la epi like videyo an epi share li avèk zanmi fanmi nan gwoup sou whatsapp sou facebook. E sitou abone avek chanel toute ma vie sou Facebook e sou YouTube nou anonsew ke video sa wap gade an te gentan pase yn semèn avan sou Facebook sou YouTube donk abone a chanel YouTube lan pou ka gentan wè video avan paske se toujou apre nou bay redifizyon yo sou Facebook. Eskem ka rankontre am seum nan sou entènèt? Kòmante, gen yon moun ki di waw mwen jwenn moun pam nan paske m santi kritè ke Lefabson bay yo mache dirèkteman san pou san avèk moun ki nan menm nan se yon fi nou di w bòn vi a 2 se byen kenbe la bon bagay e gen yon kesyon nan tout kesyon n jwenn yo n pral reponn jodi an se kisa l ye se èske. Eskem ka rankontre non non se eske mwen ka refize don âme sèm yo ABND di ke selon yon etid genyen 7 moun ki kreye pou ou sou latè kon moun ki mande eske li kapab epuize tout sètadi rankontre yo sanl pa konnen oubyen jis parmi gad li pa ka viv avèk yo oubyen li pa rive antann li avèk yo donk videyo an kesyon an se eske m ka refize tout ame sèm yo avan nou fini videyo an n ap reponn avèk kesyon sa mètenan eske m ka rankontre ame sèm sou entènèt wi ou non avan m reponn pa wi ou non m konnen n ap tann repons lan kisa yon. Rankont sou entènèt li ye. Rankont anliy se sa yo rele rankont vityèl. Jodi a, genyen anpil sit, apa de sit tradisyonèl tankou Badoo, Meetic, men gen anpil sit de rankont tou depan de kote ou ye, rejyon ke ou ye, an Ayiti, an Frans, o Kanada, patou Ozetazini, se sa k ap fè lapli e. Le beau tan. Se yon lapui e le beau tan. Moun k ap chèche patenè, k ap chèche zanmi oubyen k ap chèche moun pou fè vi yo de fason seryez sou entènèt. Sa egziste. Ban m ban nou kèk chif n ap konprann kisa sa vle di. chèche moun sou entènèt. Chif sa yo, pa egzanp, nou genyen Le Journal de Montréal ki fè yon ankèt oubyen ki pibliye chif sa yo ki di ke ant fi a gason kiyès daprè nou menm ki plis ap chèche moun sou entènèt? Medam, nou di mesye yo oubyen mesye nou di medam? Efektivman medam yo gen rezon. Mesye yo. Plis chèche moun sou entènèt. 65 pousan mesye yo, gason, chèche. Tout lajounen yo tankou chen fou y ap chèche sou entènèt. Y ap chèche fi. Pakont, genyen sèlman 35 pousan fi ki chèche moun sou entènèt, ki chèche patenè sou entènèt. Kisa n ka fè avèk chif sa yo? Chif sa yo ap ede n konprann ke pou n di bon si se yon fi k ap chèche moun sou entènèt pou di ou konnen ke men ki pousantaj fi parèy ou ki ap chèche patenè, si se yon gason w ap konnen men ki pousantaj e w ap gon ide ke pou w di gen plis fi k ap chèche gen plis gason k ap chèche donk ou menm gason k ap chèche Fòk ou genyen de kritè ki egzat paske gen mwens fi ki ap chèche moun sou entènèt. Lòt chif ankò, lòt chif ankò, nou di 35 pousan fi ap chèche patenè, 65 pousan gason ap chèche patenè. Gen 71 pousan, la nou an Frans, 71 pousan de fransè yo ki ap chèche, ki kwè ke Yon moun kapab fè yon relasyon ki dirab, ki serye sou entènèt, 71 pousan, kont 53 pousan nou retounen ankò o Kanada. Nan moun ki ap poste pwofil sou entènèt, 53 pousan ladan yo genyen mansonj. Nou pa di se fo kont non, genyen tou 2 fo kont. Selon menm analiz sa yo etid sa yo gen anpil fo kont, anpil anpil fo kont. Men n ap pale de sit, de pwofil ki genyen mansonj, sètadi moun nan se li di li pafime oubyen li di li vle tèl moun oubyen li di li joli, li nayis, li kyout poutan se fo Se de foto truke ke l mete oubyen tout sa l di yo anpil se manti. 53 pou san se manti nan fo gen fo kont genyen de kont ki gen anpil mansonj. Lòt chif ankò gen 20 pou san, sa se yon bòn nouvèl pou moun k ap chèche àm sè yo, gen 20 pou san nan moun ki chèche moun sou entènèt ki tonbe sou yon moun ideyal pou yo fè vi yo, yo marye, yo viv nan kay, yo ere, yo gen timoun, bon bagay nèt. An Ayiti nou gen anpil temwanyaj de Ayisyen ki rankontre moun sou entènèt sa mache. Isit a Monreyal mwen t ap li yon atik Yon koup ki rankontre sou entènèt e yo tou dedye vi yo pou ekri liv, pou kontinye ankouraje moun, chèche moun sou entènèt paske yo menm tou yo reyisi nan sa. Donk sa, se yon bon nouvèl pou moun k ap chèche moun. Lòt chif ankò, se yon chif ki fè, ki tris, men mwen chèche l, mwen jwenn li pou nou, pou nou kapab fè, pran prekosyon e fè pridans. Gen di pousan nan moun k ap chèche moun sou entènèt yo se dè delenkan seksyèl. Sa sa vle di? Se de moun ki ap chèche trike, ki ap chèche moun pou yo swa vyole, swa fè lòt ak dagresyon oubyen fè lòt ak de banditis, swa brake moun yo, etc. Men yo itilize. platfòm de rechèch yo pou yo kapab atire moun yo swa yo di yo se fi oubyen yo di yo se gason yo kreye de fo kont epi agresè seksyèl sa yo pa janm sispann fè move zafè donk fò nou pran anpil prekosyon ke se swa sou Facebook ke se swa sou Snapchat oubyen sou tout lòt platfòm kote n ka rankontre moun. Fò n pran anpil anpil prekosyon. Dènye chif n ap ba ou, se ke genyen anpil, alò n pa gen chif sou li, men selon rechèch yo, gen anpil transmisyon de maladi seksyèl tou ki fèt atravè echanj ki fèt nan moun k ap chèche moun sou entènèt. Poukisa? Paske. Anpil fwa, moun yo yo fè de rankont hativ, yo prese epi yo tonbe malad trè vit. E gen yon lòt chif ankò, Anpil nan moun ki fè bon rankont sou entènèt yo, yo marye vit. selon etid la tou. Petèt, se paske yo te tèlman ap chèche, yo te tèlman bezwen moun nan, epi yo jwenn li, yo satisfè epi yo marye vit. Jeneralman, moun ki rankontre moun sou entènèt, se bagay plop, plop. Ann tounen nan kesyon an. Èske. mwen ka rankontre ak sè m nan sou entènèt? Repons Le Fabson Sully se wi. Poukisa repons lan se wi? Petèt si w gen yon lòt repons ou di non oubyen se petèt oubyen ou pa konnen, ou ka gen yon rezon. Men, kite m ban nou yon eksplikasyon vit e n ap konprann. Rankontre yon moun, rankontre yon patenè, rankontre àm sè w. Kisa sa pran? Sa pran yon antouraj, sa pran yon deplasman, sa pran yon ouvèti ke ou menm ou fè avèk moun ou rankontre nan travay, nan kamyonèt, nan otobis. Nan vwayaj, nan avyon, nan konsè, nan sòti, ale sou park, nan pa egzanp moun Okap pandan w desann sou boulva a yon sware, yon aprè midi, moun Pòtoprens pandan w chan bas, lè te gen chan bas, pandan ke ou nan yon ba, yon restoran, ou sòti pou kont ou epi kisa k rive ou fè yon rankont. Pandan w nan inivèsite. Te, n ap etidye, pandan n ap travay, nou ap kolabore ansanm sou de pwojè epi enèji yo ap pase epi nou rankontre. Si se konsa moun rankontre moun fizikman, enben poukisa m pa ka rankontre yon bon moun tou, yon moun ki fèt pou mwen tou, de fason vityèl? Si mwen menm kote m ye o Kanada la m kapab ap kominike avèk nou toupatou sou latè an Ayiti etc. Gon kontak virtuel ki fèt e nou kwè nan kontak sa a nou kwè nan mesaj ke m ap bay la ebyen li osi vrè pa egzanp ann pran yon lòt egzanp nan epòk kowonaviris lan la a Anpil legliz ap rankontre manm yo sou entènèt. Se manm legliz yo, se pastè yo. Menm jan mwen menm m gen legliz m rankontre sou entènèt, legliz pa m. Donk kisa nou fè? Tout sa n ka fè fizikman, nou transpoze l de fason virtyèl. Ebyen menm jan mwen ka rankontre yon moun nan nenpòt sikonstans fizikman, Mwen kapab tou rankontre yon moun ki fèt pou mwen de fason vityèl. Donk, repons lan se wi, li posib. Mwen ka rankontre l sou Facebook. Mwen kapab, sa m pral di la, gen moun ki ka ri men gen moun ki ka fè eksperyans. Gen de lè w ap konpoze nimewo epi w fè yon wrong number, yon fo nimewo oubyen yon nimewo se pa vrè nimewo epi moun sa ka rete tou rèdman epi w tonbe sou am sorry. Gen moun ki ri, gen moun ki di mesye sa toujou ap pale koze. Men, ou ka twonpe nimewo, ou panse ou twonpe nimewo. Petèt moun ki gen temwanyaj la ekri kòmantè yo, epi lè w gade alavni ou wè ou pa t twonpe nimewo. Se pou n di ke Facebook, Snapchat, sit de rankont yo, yo gen anpil pwoblèm ke moun ki sou yo rankontre. Moun ki sou yo pa toujou satisfè. Men konsa tou, nou pa dekouraje yon moun ki ap chèche lamou, k ap chèche yon relasyon dirab, k ap chèche yon patenè, ki epwize. Antouraj li, vwazinaj li, legliz, lekòl, travay, eksperyans yo pa reyisi. Li posib si pwofil ou ase solid sou Facebook epi gon lòt moun ki gon bèl pwofil tou, nou pale, nou echanje. Pou yon rezon ou pou yon lòt, youn zanmi lòt epi nou kòmanse aprann youn de lòt, nou kreye yon bon relasyon. M pa bezwen site non men m konnen anpil temwanyaj konsa, moun ki rankontre sou Facebook epi ki bati bon jan relasyon. Donk, eskize kesyon sa a. Kesyon pou nou kounye a, eske nou pral bay plis tan sou entènèt? Kòman nou trete pwofil nou? Kòman nou pran swen pwofil nou? Eske tip de foto nou poste yo tou kisa yo di de nou? Ki imaj yo vann de nou? Mesye yo. medam yo? Ki tip de dyalòg, echanj, kòmantè ke n fè sou Facebook, sou rezo sosyo yo? Bon, m konnen nan kesyon foto, gen moun se 10 sou 10. Men, Tip de fòmasyon ekri sou ou etc. Kisa yo vann de ou si tout bon vre ou vle chèche ou vle kreye yon relasyon solid sou entènèt. Men yon konsèy dami sè ke. Li toujou pi bon pou ou epwize e vrèman epwize resous reyèl ke w genyen yo. Poukisa? Paske li difisil pou w sène yon moun ou wè, ou ka touche, ou ka pale de fason fizik, ou kapab gen enfòmasyon an tan reyèl sou fanmi l, sou frekantasyon l, sou antouraj li. Li difisil pou w fin gen tout enfòmasyon sa yo. Tan kon moun rankontre Dèlma, Petyon-Vil, Monreyal, Nouyòk, e la ou viv, ou konn moun nan, ou konn fanmi n, ou konn lekòl li, tout bagay, pou al fè ankèt, tout sa li difisil, li pran tan. Vwa pou yon moun ke ou pa konnen ditou, ou jis wè yon pwofil, ou jis wè yon foto, e ou ka wè yon albòm, ou ka wè de, twa, dis albòm, ou ka wè anpil enfòmasyon, men pa gen anyen ki di ke enfòmasyon sa yo ou wè yo, yo vrè. Donk ou pran plis tan e ou pran plis risk tou lè ou ap chèche kreye relasyon sou entènèt, lè ou ap chèche âme sœur sou entènèt. Men âme sœur lan li kapab sou entènèt. Âme sœur lan li kapab se sou Facebook ou rankontre l. Li kapab se yon kout fil ou twonpe nimewo pou tou tonbe sou li. Li kapab se sou Google ou tap ou tape yon non ou fon rechèch epi w tonbe sou yon pwofil ou apwofondi li epi w jwenn li. Donk li trè trè posib pou w twouve àm sè w lan sou entènèt. Eske m ka pèdi tout chans ke m genyen pou mwen genyen, pou m rankontre àm sè m? Pa egzanp si m met. Si m gentan epuize 7 chans sa yo deja. Kite m di l difisil. Li difisil paske se pa tout relasyon moun kreye ki vle di ke moun ou te kreye l lan se ame sè w. Ni se pa paske relasyon an li reyisi tou ki fè ou sur ke se ame sè w. Men se lè ou vrèman analize kritè ke l te bay yo e ou gade tout pwofil ou pa amou. Parapò a moun nan ou di wi, 99 pou san chans, posibilite de pou reyisi a moun nan pou yon tan ki dirab, ki solid e nou wè lavi devan nou ankò, ou ka gen sètitid ke se amsè w. Donk, li pa fasil vrèman pou w epwize tout moun ke Bondye kreye pou ou yo. Pa bliye Bondye se yon Dye ki tèlman gran, li konnen. tout detay nan lavi nou, li konnen tout sa ke n ye kòm èt. Donk, moun nou rankontre de tou lè jou oubyen nou kreye relasyon avèk li an oubyen avèk yo an epi sa pa reyisi an, sa pa vle di ke se te vrèman àm sè w. Donk, si w rate twa relasyon, donk ou di w ret kat, non. Si w rate sèt relasyon, ou di w pa ret ankò, non, ditou, ditou, ditou, ditou. Okontrè, se yon fason pou ou retounen nan ou menm pou di men, m bezwen al reflechi. Moun sa yo, lè m analize pwofil yo, m gade yo, èske mwen te rejwenn mwen nan yo? Èske yo te rejwenn yo nan mwen? Èske nou te gen yon bèl vi? Èske sa te mache? Èske l te konprann mwen? Èske mwen te konprann li? Èske li te vrèman moun pa m nan? Donk, repons la, tankou m di l, nou pa bezwen prese, afole, ezite, pè, si n te gen de relasyon ki pa mache pou n di, waw, m pèdi chans mwen. Non. Non, non, non. Moun pa janm pèdi chans. Ou ka rate yon relasyon, men ou toujou gen posibilite pou ou reprann ou, pou ou konstwi yon lòt relasyon. Ou chèche yon pwofil ki mache avèk ou. Èske am sèm nan nan volonte Bondye? Repons sa se pa pou jodi a, se pou yon lòt seri. Sa se pou moun ki legliz yo. Sè m, frè m, fidèl legliz mwen yo. Èske tout moun Bondye kreye pou mwen yo, lè m fin rankontre yo, yo oblije, lè m rankontre yo, yo oblije, se sèvitè, sèvant de Dye mwen oblije, kapab kreye relasyon avèk yo? Pa bliye n di moun Bondye kreye pou ou, e kounye a n ap di, volonte Bondye. A, li konplèks, li teyolojik, li teknik. Swiv videyo. pou kapab jwenn repons kesyon sa a. Ak anpil lòt kesyon ankò ke nou genyen n ap kontinye poze e san konte kesyon ou menm ou genyen w ap poze n ap reponn jiskaske nou rive satisfè anpil moun, moun ki gen difikilte nan relasyon, moun ki ap chèche kreye bon relasyon, moun ki. Sam pral di la tris anpil men kite gen anpil moun kap chèche Eske ou konnen gen plis moun kap chèche ke moun ki jwenn ki satisfè nan relasyon de koup nan relasyon patenè kesyon ame sè gen plis moun kap chèche ame sè ke moun ki deja jwenn e ki konfòtab. Malerezman. Men nan moun sa yo gen moun ki byen chèche, gen moun ki mal chèche. Gen moun ki chèche bon kote, gen moun ki chèche move kote. Gen moun ki tonbe sou bon moun, sètadi vrè àm sè yo, ki jere l. Konsa tou gen ki tonbe sou vrè àm sè yo men ki mal jere l, ki pèdi opòtinite sa. Genyen tou ki ap tatone, ki poko kapab jwenn. kote pou yo kanpe yap eseye donk son bagay ki konplike se yon vrè kas tèt chinwa son puzzle son pati de puzzle ki difisil a ganye pou rive jwenn mete men sou moun sa lap chèche w wap chèche li si m te ou kebèk ta di tabawèt son bagay ki grav pou wap chèche yon moun Pou moun nan ap chèche w epi ou paka jwenn li li menm tou l paka jwenn ou men pa bliye nou di èske am sèw lan li nan volonte Bondye nou pral wè nan yon lòt videyo lèw nan volonte Bondye wap chèche moun gon posture gon attitude Gon fason pou ye epi pou ou kite Bondye travay tou. Sa se pou ma sè yo mon frè yo nap gen yon pwochen video. Pa bliye abone avek chanel lan pa bliye pataje pa bliye komante e like nou renmenw anpil. Swè pam pou ou se ke siw poko jwenn âme sœur lan itilize tout resous kew gen yo telefòn entènèt sòti legliz lekòl chèche chèche chèche chèche tankou yo di mache chèche pa janm dòmi san soupe. Men nou gon mòd nou dil nan move sans men mwen m dil nan bon sans la bib di depim cheche map jwenn poukisa m dwe cheche paske gon lwa fizik gon lwa nou rele lwa datraksyon kisa plis map cheche mwen ap atire sa map cheche an ebyen mwen kwè map jwenn li sa ka rive. Si w pa kwè sa se pwoblèm pa w men depi w kwè ou chèche byen. E nan pwochèn video pou w konn ki legliz yo n pral di w priye se sur tout afè w ap regle. On lè wa vin temwanye. Mèsi anpil ale nap kwaze nan lòt video.